Si Ki devan chif la Di nan ki bò zewo a li ye Monte desan Se sa tanperati a fè Konsiy, Chif ki pi gwo a. Mwens 15 yo de ou bezwen 15 monte de 15 pou ou rive lan zewo o de de. Ah, 5 degre anba zewo.